Kisa tòsyon ye? Teknikman palan, yon batiman antre an tòsyon pandan yon tranblemanntè lè ke sant de mas li avèk sant de rijidite l pa konfondi. Kisa bagay sa vle di? Ebyen nou pral fè yon eksperyans kounya la pou nou kapab eksplike sa pi byen. Pou nou montre sa ki tòsyon an, n ap sèvi avèk dispozitif sa. Se ki sa li ye? Se yon balanswa. Sa a reprezante balanswa a, epi chaj sa a reprezante yon moun ki chita nan mitan balanswa a. Nou pral balanse l epi nou pral gade ki sa k ap pase. Sa rive paske sant de mas sistèm nou an avèk sant de rijidite an yo te konfondi. An nou repran menm eksperyans lan, men sèt fwasi, olye ke nou mete mas la nan mitan, nou mete l akote. Sètadi nou deplase sant de mas lan. Nan bò sa. Nou wè sa kap pase. Mwen pran pou nou. Nan ka yon tranblemann tè, si ou pa pran dispozisyon pou pran yo. Jan nou sot wè l nan la, depi ke sant de mas lan avèk sant de rijidite an pa konfondi, balanswa ap tòde. Donk, anpil moun ap poze kesyon kounye a la, ki rapò yon balanswa genyen avèk yon batiman? Ebyen, yon batiman Se yon balanswa tèt anba ke li. Planch nou te wè nan balanswa li reprezante dal lan epi fil yo reprezante kolòn avèk mye de sizayman yo. Donk sa vle di ke nan batiman w lan, si ke sant de mas lan avèk sant de rijidite an pa konfondi, ebyen batiman w lan riske tòde nan ka yon tranblemanntè. Kisa w pral fè lè sa pou evite ke batiman w lan tòde nan ka yon tranblemanntè? Ebyen prensip la li senp. Fò ou fè ansòt ke sant de mas lan avèk sant de rijidite an pou yo konfondi. Kijan ou pral fè sa? Fòk ou priyorize fòm ki simetrik yo nan batiman yo. E simetri ke m ap pale an li alafwa nan chajeman yo epi li alafwa nan jewometri batiman. Lè nou pale de simetri nan chajeman sa vle di ke Fòk pa gen yon bò nan batiman ki pi lou ke lòt bò a. Pa egzanp, si w ap fè yon batiman kote ke gen yon pati ladan l se yon bibliyotèk, si bibliyotèk lan al nan yon bò, akoz ke liv yo nou konnen yo lou anpil, sa pral vin fè ke gen yon bò nan batiman ki pi lou ke lòt bò an. Lè sa, tòsyon an ka rive. Epi, m pale tou de simetri nan jewometri batiman. Sa vle di ke dabò, fòk gen simetri nan plan. Pa egzanp, yon fòm konsa, li gen simetri dan le plan. Li pi bon ke yon fòm nan stil sa. Fòm nan stil sa, li pa simetrik, donk fenomèn tòsyon an riske rive. Answit, fòk gen simetri tou an elevasyon. Pa egzanp, yon batiman an, jan n ap gade kounye a la, li riske tòde nan ka yon tranblemanntè. Prefere ke w gen yon batiman ki pa gen varyasyon ann elevasyon konsa, ki jis senp. Donk, nou wè kòman etap konsepsyon an enpòtan lè w ap fè kay ou a. Donk, sa vle di ke, jan nou di l lan, si w pran dispozisyon sa ke m ba ou la yo, Batiman lan pa p gen chans pou li tòde nan ka yon tranblemanntè. Men si tout fwa ou vle yon fòm ki konplike pou fè bèl dizay nan batiman lan, sa toujou posib. Men sa mande plis kalkil tou, li mande pou pwenti kreyon plis pou w kapab fè l pou batiman pa tòde